Li tonbe tèt nwa nan echanj tir ak lapolis nan yon operasyon ke yo te lanse nan jou k sot pase yo pou derasinen gang. Kòlèg Octavius alyas Kòlèg se youn nan pi danjre chèf gang kriminèl ki tap fè lapli e lebotan nan zòn Kwadèboukè. Nan atak ki te fèt sou But Bwaye ak Kwa dè Misyon kote divès inosan te viktim nan kesyon mete chèf gang dirije tèritwa nan mwa davril ki sot pase a, Kòlèg se te sèl chèf. Li vyole fanm, fè moun abi, li tiye jan l vle paske l te met nan tèt li, li se gason vanyan, li pa pran bal. Humm bon sa fini men l pase a lenfinitif. Operasyon yo pa kanpe la, divès inite deplwaye nan baz Kòlèg nan yon ansyen kay li genyen nan zòn Tè Blanch nan Kwadèboukè. Anpil endis te montre ke gen vi pandan ajan yo te rive. Plizyè machin nan lakou a, ou pa konn si se sa yo vòlè, ou pa konn si se pou yo. Anpil espas pou yo banbile, fè kidnapin, fè tout sa yo vle. Lapolis ta pral deplwaye. Se konsa, yo dekouvri 6 otaj ki te fèmen anndan yon chanm. Sa fè plizyè jou depi kòlèg te kidnape yo avan l te mouri. Pami yo gen yon resòtisan fransè. Ann tande yo. Depi lè cha ap antre nan lakou a ti mesye nou sove wi paske sa e cha kap antre la nèg yo gitan kouri yo pa la men piti sa li menm depi yè reswa nou an difikilte nèg yo pa rapò yo genlè frape depi yè men kounya yo an difikilte pou kote nou ye a yo pa yo pa stab jan yo te konn stab kounya nou te dè pou sove ti misye men nèg yo pati nap sove. Misye di bnò pa sove. Lè kounya lè lè cha vin parèt li di map nap sove men cha li di non pa sove pase si w pral sove cha ap konnen e menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Operasyon pou demantle rezo gang kap fè la pli e le bo tan nan zòn metwopolitèn nan ak nan zòn de non dwa pou popilasyon an lapolis ap trake yo jouk nan zo. Ou panse w envensib? Ou panse w se mèt latè? Enben, byen pre pa lakay, w ap pase kanmenm! Tout moun ki panse yo ka defye lapolis ap jwenn repons nan mezi zak y ap poze yo. Direksyon jeneral la